Sou tvlakayhaiti.com gwo nouvèl ke nou pote pou ou la kap domine aktyalite a nan peyi dayiti medam e mesye ebyen nan moman nap pale la divès komisarya divès sou komisarya nan peyi dayiti deja pòt yo fèmen paske polisye yo nèg yo fè grèv nèg yo lanse operasyon bra kwaze kidonk Anpil polisye deja ap ranpli pou kite peyi Dayiti nan kesyon viza imanitè Biden nan la a e nan moman an anpil pòt komisarya fèmen de kote ki te konn gen pwen fiks tout bagay sa yo elimine nan peyi a aprè sa Vitelòm fin fè polisye yo e Frantz Elbé fèmen bouch li li pa janm di anyen Enben rezon sa fè anpil polisye deside bese lè bra, anpil polisye deside enben rete bra kwaze paske yo estime si yo al pote fal yo ale se yo kap mouri pou 2 twou je yo alòske nèg Frantz Elbe, Ariel Henry se plezi yo yap pran alòske se polisye yo menm ki pral mouri anba kout bal bandi nou pral envite w gen detay. Gen dosye tou Fednel Monchéry ki. Jodi a la a sòti nan silans li e towo sa ak Pierre Esperance enben se 2 nèg ki toujou ap twoke kòn yo, sa ap met dosye lòt deyò, sa vin a lòt dosye enben jodi a la a TT pa met dlo nan bouch li pou l korije kaye Fednel Monchéry k ap pran woulib sou dosye Shelson Sanon an pou atake Pierre Esperance Pou l ka fè kapital politik li ebyen nou pral envite w tande mesaj TT voye bay Fednel Monchery medam e mesye sou dosye sa rete konekte sou video a jiska lafen bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. Avan yè, gen yon dividal kidnaping ki fèt nan peyi a, men ki sa k rive mesye n ap gade sou ekran yo, erezman premye patnè a misye sanble nèg Okap. Erezman, ta sanble misye se li ki te blese pa bal la, misye pa mouri. Se 3 polisye lòt yo ki mouri, men te gen youn ke yo te di yo pati ak kadav li, yo pa t gen kontwòl misye. Men ta sanble ke premye patnè a chèn nan, misye nèg Okap, misye lopital, misye pa mouri. An n di yon bagay, mwen menm, gen plizyè polisye ki anonse yon mouvman kòmsi bra kwaze, kòmsi pou pa travay, etsetera. Onètman, mesye, ban m di nou, m pa kwè se sa ki pral pote solisyon ak pwoblèm k ap ravaje a. Okontrè, si n te plis serye, jan m te di nou, nou te kapab aranje n pou n chanje bagay yo. Mwen tande voice on policier. M pa m pap lage l la paske bagay yo anpil. M tande vwa misye kap pale. M lage l sou chèn ti koze a. Misye gen anpil pawòl. Men sa misye di yo se gen anpil bagay li di ki verite. Paske youn nan premye bagay ki fè polisye pa ka aji kèk kote, se paske malerezman anpil polisye fon sèl avèk bandi yo. E son verite l ye. Anpil polisye malerezman fè yon sèl ak chèf gang yo. M t ap kestyone sou Vitelòm pa egzanp. Ki relasyon Vitelòm ak pouvwa an plas la? Ki relasyon Vitelòm a yon seri de nèg k ap vann bal ak zam an Repiblik Dominikèn? Ki kontwòl ki gen sou fwontyè la? Dayè, m ap pale la a pa selon enfòmasyon m genyen reyèl, men an tèm danaliz. M pa ka konprann ke pandan polisye ap chèche ap konte grenn bal, Lè nèg Vitelòm yo met pye yo atè e m pral montre nou kèk grenn ladan yo ki te nan goumen, pami yo Layited ki te nan goumen, lè nèg sa yo met pye yo atè, se bagay tèt chaje, nèg yo pete bal e yo pa respekte pèp ap. Ou kab reflechi ak ki fasilite ke nèg yo jwenn katous sa yo, ki kote yo jwenn yo? Ki kote yo jwenn bal sa yo, zam sa yo y ap tire a? Pa bliye gen yon bagay ki vin nan lespri m. Eske n sonje 2 bon sòlda misye yo te tiye pami yo Nònò, Junior Manie alyas Nònò. Se nèg 400 mawozo te touye misye. E se sa ta pral deklanche gè la tou. Yo tiye misye ak plis pase 300 mil dola ameriken sou li nan machin li yo 2. Ki kote yo ta prale? Yo ta prale sou fwontyè. yo ta pral peye yon machandiz. Suivez mon regard. Tande byen wi. Yo tiye misye ak plis pase 300 mil dola ameriken nan machin ni, ki kote l ta prale? Misye ta prale an Repiblik Dominikèn sou fwontyè la pou ta al peye yon machandiz. Li pa ka lòt ke bal ak zam. Kounya si vrèman an Ayiti te gen ankèt, te gen envestigasyon, Gon kontwòl ki ta sipoze mete sou fwontyè Ayiti e Repiblik Dominikèn. Paske anpil nan materyèl Vitelòm yo, m siw ke yo travèse fwontyè la pou yo rive jwenn li. Ki kote Vitelòm ye la? Bon, misye etabli l prèske nèt nan Dume la. Poukisa pa janm gon atak ki fèt pou panike misye? Se la misye plis banbile nan dume a la a. Poukisa pa janm gon atak ki fèt pou destabilize misye? Poukisa Vitelòm gen tout pouvwa sa a la sosyete? Reflechi sou sa. Ekoute bon m di w yon ti bagay. Sa m pral di an. M te dil triste men m oblije dil paske petèt gen polisye k pa konn sa, gen polisye t konnen paske m pale a plizyè ki konn sa. Jodi a son wont wi pou w di w son polisye. Mesye ou konnen nou blaze tèt nou mesye. Ban m eksplike n poukisa. Pandan n ap pale la, lapolis preske absan. Men, bagay la parèt konplike nan men yo. Tout moun ap kite zòn yo, Onavil, Jerizalèm, Kanaran. Moun nan konstwi kay li, l ap pati kite l. Paske li pa ka respire anba kout bal. Lapolis pa ka reponn. Tande byen wi peyi a. Kite jodi a la, bon mwen m ap anonse l peyi a. M ta renmen demen maten la pou tout peyi a mobilize paske n pa kapab. Pou nou lanse yon manifestasyon kont pouvwa an plas la, kont ensekirite, kont kidnaping. Wap sezi wè sa. Premye 10 moun ki rasanble a, lapolis ap bonbade yo ak grenad lakrimojèn, yo ap bonbade yo ak kout bal. Kisa pou m konprann? Bon, eksplike. Pou m ta renmen Yap tandem la. M ta renmen mesye nou esplikem. Men neg simo yo surtou. M ta renmen nou esplikem badi sa. Men pep la pati kite lakay li. Yo pa ka rete. Yap kidnape moun. Nan kafou fey. Yo kidnape yon pasteur ak tout madanm ni. La nan delma 31. Yo kidnape yon jen. E sadcha ak tout maril. Kite 2 timoun nan kay la. Yo kidnape devan lakay yo. Prèsk yn kenzèn de pèsòn anlve, lapolis pa bay repons. Kite pèp la ta sèlman deside mobilize kont kidnaping, wap wè koze. Kout gaz fè mikalaw, kout bal fè mikalaw. M pa konprann. Yvan Mathieu, m ta renmen kòm son moun Kòm Ayiti chaje ekspè, m ta renmen yon moun eksplike m pati sa a m pa konprann. A bagay yo melanje. Bon, ann vanse. La sosyete tande sa k pase. Aktyèlman gon strateji bandi yo itilize ki vin parèt konplike pou lapolis. E se pa bagay m ap di n kòm si pou plan kraze non. Yo fè l deja Son moun pa gen dimansyon pou l wè l, m dezole men yo fè l. Sa nèg yo fè? Yo aranje yo puiske anpil gang nan rejyon an yo fè, yo se alye. Yo aranje yo pou yo kreye yon sitiyasyon de panik ansanm. yo tout kote ap pete bal an menm tan, se yon fason pou lapolis pa gen kontwòl sitiyasyon an. Pandan lapolis kòmsi pral trake nèg sou Dèlma, nèg wout fre ap pete bal. Pandan wout fre ap atake pou lapolis ap wè si yo ap repouse nèg wout fre, Kwadèboukè ap pete bal. Pandan w wè polis Kwadèboukè ap wè si y a repouse nèg, nèg Kanaran ap pete bal. Pandan Kanaran ap pete bal, nèg Bèla ap pete bal. Pandan ka bella ap pete bal, izo ap pete bal. Paske tout se alye. Ti Gabriel site soley ap pete bal. M pa di w je 9 la non, m la m nan je pèp la. Pandan n panse se anba t pa bon, ti makak anlè ap pete bal. Paske l se alye. Kounya bagay la vin konplike nan men lapolis. Pandan bagay la konplike a. Nèg yo pwofite ap leve moun nan lari a. Yo rele n Theriel T. Lucifer. Premye bagay. Premye bagay ke m ba nou la, m swete ke n konprann sa m di a. Paske, jodi a Vitelòm se alye Bèlè, e se sa k fè w wè Vitelòm pwisan konsa. Misye ranfòse pa nèg Lasalin, e misye gen nèg Lasalin avè l tou wi. Misye ranfòse pa nèg Bèlè, misye ranfòse pa nèg Izo, Ti Lapli. Sa vle di ke tout zòn sa yo se alye, paske kounye a, misye vin ranfòse tou pa nèg Kanaran, paske di Kanaran di Izo. Alòske nèg sa yo pa t zanmi non. Paske Vitelòm t ap goumen ak 400 mawozo, Izo se te alye 400 mawozo l te ye. Nèg yo pral gen ti pwoblèm se apre asasina Nònò. Paske Nònò. Misye te nan gang Vitelòm, tande jan gang nan fonksyone wi. Misye te nan gang Vitelòm, alòske se te bon zanmi Izo. Pwisan kidnapè wi. M gen enpresyon tout kidnapè yo antann yo. Ebyen sa k pase, pwiske lè nèg 400 mawozo touye Nònò, yo pa vle bay kadav lan, Izo rele Gaspiyay ki se dezyèm chèf aprè lanmò san jou yo pa bay kadav lan kounye a izo vin parèt anfas nèg yo misye voye sòlda pou l ranfòse vitelòm epi men kote n pran sa di tout nèg yo ap pete bal an menm tan lapolis twouve l nan sitiyasyon konplike epi yo ap leve moun kounye a nèg yo tout kote yo pase yo kidnape moun sou dèlma a sèlman. Nèg yo kidnape plis pase 10 moun avan yè a. Son peyi difisil. Kounya dezyèm bagay ki bay kè sote. Ke m di m oblije di l la. Kòman w imajine, bon polisye sa yo menm yo tonbe, gen youn ki blese. Men ti malere sa a yo bliye l. M gen enpresyon pnh la bliye misye paske m pa tande yo twò pale sou li. Jenn gason nèg Kavayon, nèg trè saj, se misye ke nèg yo te pran nan machin nan, ke Izo rantre vilaj avè l. M pa janm tande ankenn detay sou misye ankò. M gen enpresyon menm lapolis bliye misye, jenn ti gason n ap gade sou ekran la men misye. Jenn gason trè saj, nèg ki pa nan zafè moun. E yo gaspiye lavi nèg la. Kounya men kè sote a peyi a. Lontan, lè w rete nan yon zòn, menm isi o Zetazini, ou gen dwa rete nan yon zòn epi yo di w a zòn sa a chaje polisye ladan. Se kòmkwa, lè yo di gen polisye nan zòn nan, ou santi kòmsi gon brin de sekirite, kòmsi nèg pa ka vin fè sa yo vle paske zòn sa gen polisye ladan l. Ou konn rete nan yon apatman epi yo di wè, wè la gen 2 polisye k abite nan apatman sa wi. Kòmsi ou santi menm jan yon nèg lè w rete Washington DC. Ou konprann sa m di w? Sa di w rete pre palè a. Sa di w konnen malfrendeng pa ka ni kouri vini vin pote boure konsa. Eben, dan le tan, Lon nèg e te abite nan zòn ki gen polisye, te gon asirans. Lon nèg gon frè l, gon kouzen l ki nan la polis, se avèk fyète pou m ap di ke m gon frè m ki polisye wi la. Misye kouzen m li ye wi, se polisye. Dan le tan, Lon nèg son polisye lap abiye, bèl soulye l klere, konn kounya bagay yo chanje, men lontan mwen m sonje polisye wè nèg la bèl inifòm ni byen repase ou konprann sa m di w e ou konprann bèl soulye e byen klere etc se konsa m te konn wè polisye yo. Nèg la ap rantre sou katye a la epi ou wè se yon chèf dayiti. Donk pran fòm kò w zanmi m. Kenbe kò w la. Kenbe kò w pa pote boure men ou gen pou w avili tèt ou paske m gen plis evidans. Trè byento lòske dosye ap fè chimen l m ap mete m ap mete la. Lè dosye ap fè chimen li m ap mete yo la pou nou wè men kiyès men dosye yo. M pa anm pale sa m pa konnen ok. Premye bagay ou bezwen konnen Donk zafè asosye m ape achte ka, travay Fednel, dayè se paske m di w nou gon sosyete tèt anba ki Fednel kounya ka nèg paspò kote kote kote zanmi sa bon m banm fè n tande yon bagay kounya Fednel mon cheri nèg paspò a wi nèg viza kounya m tande tout kote se Fednel k ap pale kounya misye itilize dosye Shelson nan pou atake Pierre sou baz ke l ap fè menm travay ak TT TT ap fè yon travay jounalistik On travay jounalis danketè se sa mon boulo. Zafè nèg kap fè, kap pran frem politik fas a on sosyete tèt anba, fas a on près iresponsab. Paske gen nèg nou sipoze pa ba yo mikwo nan peyi ankò. M klè sou sa. Men nèg, men nèg kap pran pawòl sou moun. Kote zanmi sa yo menm? Dosye viza, dosye paspò, dosye masak Lasalin, enplikasyon prezime, yo a, yo fouke misye de bra, talè ma, ma tcheke foto misye m met la pou nou talè. Kounye a men nèg ke tout laprès tonbe bay mikwo, bon men kounye a men kiyès yon malandren ap asosye m ak li. Se paske laprès iresponsab an Ayiti. Gen yon seri de nèg ke n pa ba yo mikwo ankò, è Fifi, è Nini n fin ak bagay sa. Ann al pale dosye ki plis itil pou peyi a. Mesye, atansyon a. Sou polisye yo. Men, men nèg, bon, mwen m pa konprann men kontèks sou sa maten an sou Facebook. Ki sa n gade sou ekran la a? Lasosyete an gade sa? Pou m montre w kòman n gen yon près ki pa p fè travay li. Kiyès ki sou ekran la a? Gade avè m. Imajine ke towo sa t sou ekran. Se Misye genlè nan dyab. Ou kwè yo di badvantis misye ye? Ou wè nèg advantis sa yo fò n kesyone yo. Ou kwè yo di m s advantis? Misye genlè e bòkò l ye. Ou kwè yo pa t di m Rosmilay manbo? Eben yo ap mache ansanm. Paske tout bagay sa yo la se sou non Rosmilay yo ye wi dokiman sa yo. Ou wè wi pil mouchwa misye, mouchwa tout koulè, mov, wouj, ble. Bagay tèt chaje nèt. Eehh tèt chaje kiyès ki la Fednel mon cheri Fednel mon cheri ou konn kilè bagay sa pase yo arete son peyi difisil tout bon wi menm Fednel wi kandida lwès kandida o sena kounya se bat lap bat poul retounen la poul vin kandida ankò wi iwen te kandida misye te kandida la pou senatè wi Kounya e kanpay lap fè la ou wè lap frape Pierre Esperance epi li tou ap pran woulib son dosye yon ti malere ki te nan prizon epi lap fè politik tande byen wi kounya sak pase m sezi m wè Fednel kap ekri oh sesi ministè jistis men pa gen moun nan peyi a ditou non. Pa gen moun nan peyi an. Men misye la yo mare 2 bra dèyè la a. Paske te gen alèt sou zafè machin misye etc. Yo arete. Kounye a sa k pi dwòl lan. Sa te ka rive menm jan m sonje Kedlè Ogisten. Menm bagay la ak jan yo te masakre misye, imilye l etc. Men yo arete misye la a. Se paske misye tanmen kouri ak machin li. Yo pati dèyè l. Depi zòn riyèl rivyè etc. jiskaske yo mete men sou misye, yo mennen l nan komisarya de Pòtoprens. Pandan kounye a, jounalis, etsetera, yo ap bay, yo ap pale, nou sonje sou Zenith lan, an dirèk, ap bay enfòmasyon, Lunie Joseph, rèd rèd, ap frape, o! e Youli Destiné, tout ap bay enfòmasyon, misye disparèt. Se gade yo gade yo pa wè Fednel. Hein? Bon yo te wè misye, yo te wè l wi paske l gen, misye gen dwa panse l gen gwo dyab. Epi se pandan y ap fè dosye, y ap tcheke, epi se gade yo gade yo wè gon Nissan 1 tirè 0 1 227, tande byen peyi a wi, tande byen wi, pandan w wè misye yo fouke l la, diskisyon ap fèt pou konn sa k pase nan dosye a, epi se gade yo gade yo wè gon Nissan 1 tirè. Sa map di la bagay 13 fevriye 2021 wi 13 fevriye 2021 wi yo fouke misye la a wi pandan yap chèche detay epi sa w tande a baz krache dife anlè a gen tap mete dife vre wi kout bal ap pete panik total mwen wè peyi sa a bon jou m pran pale tout bon mesye map pale anpil koze wi e tèk bowòn map fè e tèk bowòn map fè ou wè Fednel. Jou gen jistis serye Fednel gen anpil kesyon ap poze w yo apa sitou pou kesyon krache dife a wi. Pa gen pwoblèm. Pandan w wè y ap fè demach yo ap pale chèche konn sa dosye an ye o o. Se gade yo gade tout chandmas la gon seri de nèg makawon moun pa konnen panik total jounalis ap chèche enfòmasyon gon Nissan ki parèt 1 tirè 0 1 227 ki pran Fednel moncheri. nan komisarya de Port-au-Prince lan, kote ke gen yon echanj machin ki fèt rapid rapid, Fednel monte yon prado blan BB tirè 12 915, e ben sa w tande an, jounalis kouri dèyè machin nan pou gade kote l fè, bon nèg yo te riske vi yo, lè yo rive bò sèk Bellevue an, e yo pa wè machin nan, machin nan disparèt. Se yon peyi difisil, kounye a men Fednel sa a wi, ki nan tout medya tout kote kap bay konferans de près kounye a l se lidè de pati ou wè peyi difisil a peyi a dekouraje moun se pou ou wè peyi sa bon finalman bon Nèlin te pwopoze m yon bagay li te di m ke.